Fanm mennen fanm epi vin enjoy nan piscine bel program se fini hein m te dil deja rekreasyon fini el fini vre. 18 mai 2023 se le randevou byen klase pou ke nou menm dan Allo Henri nou fè on prezantasyon an dirèk devan silvouplè vilaj de Dye e gen moun ki konsiderel kòm on defi e E dès ce soir nap mande tout moun nèt nan vilaj ki konnen ke yo pa fè pati de gang vilaj de Dye a, tout moun nèt ki kwè ke se kenbe yo fòse yo te fòse yo pou yo rete nan vilaj la degaje w kite l dès ce soir. Je reprends. tout moun nèt ki kwè ke yo pa gen okenn se yo se kanmenm se de abitan ke yo nan zòn nan se konstate yo konstate sa kap fèt la e ke anpil fwa yo di yo pa gen kote pou yo ale piske nèg yo pa deranje yo yo ret la enben deplase dè se swa leve men w. Deplase, kite tout sa w genyen, leve men w, dep, kite zòn nan. Pran fanmi w, pran pitit ou ale. Definitivman, e, alèt lan, li lanse kèlkeswa moun. Deplase. Ok? Paske 18 fò m kanpe devan pou m fè yon live pou oditwa, pou piblik si w vle. E. emisyon avèk paj Allo Henry sou YouTube e sou Facebook 18 me dè se swa si w konnen si w konnen e gang ou ye tou pote tèt ou bay lapolis paske tout moun konn tout moun tout moun konn tout moun tout moun konn tout moun. Nou pa responsab pèsòn moun si dè dè se swa moun pa chache fofile sa vle di si w te konnen de moun ou epi gon bagay ki klè tou moun ki respekte tèt yo moun ki te renmen tèt yo pi fò gen tan kite je presize hein pi fò paske m sipoze m sipoze gon ti gwoup ki pa dakò ak sa si w vle Retounen pou al fè dechoukay ou paske ou konnen kote bagay sere, kote bagay kache e si w gen bagay ou bezwen al pran w konnen eksetera aprè, aprè wa wa tounen si posib men la a tout moun nèt ki konnen yo pa gen okenn koneksyon deplase e sesi dè seswa trè zenpòtan mesaj la lanse se pa leta k bò mesaj la non. Se mwen ki konseye w sa. D'ailleurs, je le considère comme étant un conseil. C'est très très loin d'être un ordre. Paske pa egziste pèsòn moun pa ka ba w lòd. Men c'est un conseil. Ok? Car la mort d'un homme Se la mort de l'homme. Lè gang yo deside elimine moun, se sa k pase. Nan katriyèm seksyon kominal Sen Mak, genyen yon sitwayen nan baz Gran Grif. Se misye ki konn genyen misyon pou kapab jete grès sou moun yo, nan pla men moun yo, sou do yo eksetera. Nèg sa a gen lè li te gen yon antèn solid sou li. Enben antèn sa a li bay tout direksyon misye e misye al kwaze avèk popilasyon nan katriyèm seksyon ki malerezman estime ke misye pa gen dwa kontinye wout li sou tè a E kouwèn konnen l e fenomèn BK li malerezman deplase ansanm avèk misye e se trè malere ok se trè malere e Claudy kòman w ye se trè malere ke sa rive e m konnen ke Ge, kontrèman avèk Pòtoprens kote moun yo ap veye premye aso ke lapolis fè a, men pwovens yo, yo tou striktire yo menm, yo mete strikti yo la y ap tann. M ap reprann, pwovens yo striktire e y ap tann. Le konsta ke je vyen de fè ojoudwi, se ke mouvman antèn nan kòmanse mache e l bay de gwo rezilta. Dayè, li rive menm an Repiblik Dominikèn. Èske w te konnen kounya, yon bandi, On nèg ki pa kòrèk ki dwòl kal kache an République Dominicaine gon ayisyen kanmenm kap bay li 37 11 87 34 sè le numéro de contact ou byen nenpòt lòt numéro ke w ka genyen pou kew kapab sinyale sa paske m di w mouvman antèn nan pa bliye se E pwen pwen 3 ki genyen anndan se fame mouvman an, gen moun ki rele l lafimen, gen moun ki rele l BK. Men pwen 3 a se If you see something, say something. E nou modifye l men n ap aji jodi an, n ap eksperimante le bon sans de l'américain Pou n kapab pwoteje peyi nou e pwoteje tèt ou. If you see something, say something Si w wè yon bagay, di sa w wè a. Kèlkeswa nan ki peyi ou ye, kèlkeswa nan ki seksyon kominal, ou wè yon bagay ki pa kòrèk, di l. Menm jan plizyè konpatriyòt k ap viv an Repiblik Dominikèn deja idantifye Plizyè jenn gason k parèt dwòlman dwòl nan zòn kote y abite e yo rive idantifye yo se sa k fè w remake depi kèlke tan lapolis dominikèn ap fè yon ranmase la se yon bagay spektakilè e se prèske chak jou genyen de twa grenn k al kache sendomeng e pou wè y ap antre avèk yo gen yon gwo mouvman antèn pa bliye gen yon diferans an matyè dantèn kit se Claro oubyen ki yon lòt konpayi yo rele antèn yo monte pi wo an Repiblik Dominikèn mont e antèn BK yo monte ekstrèmeman wo e y ap bay rezilta de tanzantan e ki fè w wè lapolis dominikèn gen travay ke l ap fè de tanzantan gon de grenn y ap voye nan fwontyè la men yè mwen aprann gon rankont ki fèt nan nivo Beladè e de twa nèg nan Beladè di E jan lap fèt lan yo pa renmenn. Sa vle dir gen nèg nan Belader ki estime ke e li tro fasil pou nego travèse pou yal avèw. Sa vle dir ke e de group nan Belader estime ke e la polis dominikèn ka toujou remèt li avèk la polis ayisyèn men swivi a kite yo fè sa, kite yo jerel Ce que kan menm nou pa ta swete parce que mwen kwè ke la justice quelque part byento lè l refè kò l gen de bagay kap fèt men malerezman sa map di an pa vle di anyen puisque le peuple est souverain se sa yo rele pèp souvren le peuple est souverain Belader ki di kit lapolis tou fè swivi ansanm avèk yo paske gon pwoblèm de bidjè pa gen twòp mwayen nan prizon pou bay nèg manje jodi an sitou nèg sa yo se de nèg ki te plen lajan ok kounya genyen yon konsta ke m fè e mèsi pou zanmi sa ki anvan nou desann nan devan vilaj la la paske tout aprè midi an e sak fè m di moun yo tande. Pa gen tèt cho Pa gen tèt cho pa gen prese Yè y ap kalonnen m o yo retire blennde men pa t janm gen anpil blennde anba a vre Pa t janm gen anpil blennde poukisa paske men sa k pase an matyè denfòmasyon men sa l ye lè w tande yon gwoup moun ap di yon bagay ap di yon bagay men fò w chache yon moun oubyen on reprezantan on leta, on moun ki konsène a sijè a, a fè a, a evènman an, epi ou kestyone l, lè sa w ap gen eleman de fòmasyon. Men si w kanpe pa egzanp, ou deside voye moute konsa, men li pa fèt konsa. Lè moun yo ap di m, a, yo, yo pran tout bagay yo, yo al avè, pa t gen, pa t gen tout bagay. Se te sèlman de grenn cha, gen youn ki rete dan Pòtay Lewogàn, epi te gen youn ki te toujou ap fè ti moute desann ant ri dè Kazèn e petèt rive, an n di, bò e bò edh dèfwa epi l fè ti ale vini. Men ansanm de frap nèg yo t ap pran dan e baz e. Le drug dealer si w vle paske nèg misye tèlman gen chapo e teworis drug dealer kidnapè misye son nèg ki gen anpil chapo e atis mafya e wot men kmanse ke e ti sa ti afeksyon sa yo ke ke yap resevwa de tanzantan ki fè ke w wè nèg paka kanpe bò kot pisin ankò pou yal benyen E nèg paka bon yo di studio kraze bon si l pa kraze antre al anrejistre yon mizik hein anrejistre yon bagay kanmenm adadadabadidada anrejistre yon bagay ok aussi succulente pourrait être ta voix quelle voix alors humm ben degaj ou al anrejistre yon bagay epi epi li fini vre e la rele nan telefòn fè de dcpj. Epi la la m pral di w yon bagay. Nan sa k ap mennen an se tout moun ki pou pote kole. M pral di w yon bagay. Natcom Digicel se 2 konpayi. Digicel se yon konpayi etranjè, miltinasyonal. Natcom se yon konpayi e ki se PPP ok sa vle di ke prive piblik leta gon bout ladann epi vyetel gon lot bout ladann ki vin konvèti an natcom men ni natcom ni digicel yo ka bay 2 kout men paske kisak pase depi gang nan rive nan yon sitiyasyon li paka kominike li komanse enkonfòtab wi. Depi gang nan rive yon kote, l pa ka kominike, l kòmanse enkonfòtab. Sa vle di ke, e kòm tout jiwon sa a se jiwon gang yo l ye, enben, mesye dè demen tout kominikasyon fini. Non, lè w lè m fè l konsa, fò ka, fò gen dimansyon pou fè yon diferans ant yon refleksyon, yon demand oubyen yon nouvèl. Lè, lè, lè nouvèl li ye, n ap presize pou ou l nouvèl. Lè refleksyon, gade ki lè yon son refleksyon. Epi lè son demand, je peux quand même faire une demande. Sa vle di ke si, si Digicel, si Natcom vle pote kole nan sa k ap fèt lan la a, dè demen kominikasyon fini. Depi nèg la pa ka kominike, l nui kounye a. Li kòmanse gen pwoblèm. Li pa ka pale. Li pa ka kominike. Li pa ka fè mesaj pase. Paske son pwoblèm ke nap rezoud e pou nal repare. Paske mwen gade e se sa m bezwen montre nou. Se vre ke jodi an de polisye ki nan blende yo ban nou ti videyo etc. Men mwen menm mwen vle 18 lan desann e montre ou eta boulva Ari Truman ke nou te konnen an. Boulva Ari Truman nan Montre w eta teyat nasyonal bwadchenn Elim bezwen montre w la Elim pral montre w 18 la M bezwen montre w sa vle di ke si sa ka rive ne serès ke pou yn semèn 2 konpayi sa yo ban mwen yon silans absoli nan blòk la la a gon lòt bagay k ap fèt. Ban m sa a, m prese, m pa gen jou. Epi, m pral mande anplwaye faktori yo k ap fè mouvman manifestasyon an la jodi a pou pou yon ti pasyans. Pa pa fin twò fatige lapolis nan twòp. Ban m, ann ann fin jere sa. Ou wè sa n ap jere la a? Kite n jere sa yo. Paske n pa gen anpil tan. Moun k ap fè manifestasyon nan faktori yo, pou yon ti pasyans. Gon pwoblèm ki serye ke n ap jere. Ann fon pa fatige lapolis. Pon ti pon de twa jou, pon ti poz. Ann fin jere sa. M pa konn si m byen di. Se petèt mwen menm nan sousi pou m kapab gade. Eske m byen di? Eske nou pa ta panse ke moun k ap fè mouvman yo pa pa deranje sa, pa deranje BK? Fon ti tann. Pase m sèten ke pwoblèm nan si nou fè kominikasyon a moun yo eksetera li ka jere. Ann ret fokis. Mwen mande tout nèg ki gen mikro, ki gen dimansyon, ann ann fè peyi a kado sa. Moun faktori yo, ban nou ti po, fon ti tan rantre nan baz nou, fon ti tan. Sa li kwisyal. E depi n fon premye bèk, nou fon dezyèm bèk. Rès yo n ap tann. Se demare n bezwen demare. Nou fon, nou fon ti premye deja, men sa, yon nivo mwayen. Nou bezwen fè yon bèl nivo. E Apre sa, piske Vilaj tèlman gen de gwo koneksyon ekonomik e politik, lè sa a, fasilman, nou pral met, nou pral pale pawòl la kounye a. Men, moun Factory yo, tanpri, pran yon ti poz tou, pran yon ti pasyans. Pa met lapolis lan nan yon sitiyasyon kòmsi pou l ap, pou l ap fè agoch adwat. Ann rete fokis. ok ann fè sa epi epi epi nap avanse ok e sa trè enpòtan bon mwen remake e se la m gon pwen entèwogasyon e. Si gen de moun ki gen enfòmasyon ka toujou pataje avèk mwen. Nou konnen ekip Manno a pèdi yon pakèt moun anwo a. Nou te konn sa? Ok. Eske nou konn sa? Mèsi anpil DP. Mèsi anpil. E eske nou konnen ke. Manno pèdi yon pakèt moun avan yè ou ka remake ti abityèlman misye toujou gen plis moun nan dol e m remake te gen yon jounalis oubyen yon sitwayen etranje m pa konn se jounalis oubyen yon sitwayen etranje ki te la. Men sa m konprann de jounalis etranje k ap antre nan katye popilè oubyen k ap antre nan espas kote gen gang ame. Depi ou wè l konsa, ou yon lòt kontwòl. Emisyon sa se pou demen. M pa vle kontinye l. Ou yon lòt kontwòl. M a gentan vin sou sa. Gen moun ki kwè ke fò n ta lanse yon petisyon. Sou sa m sot di a nan afè Digicel e Natcom nan. Ok. Gon moun ki di ke fò n ta lanse yon petisyon pou ke Natcom, Digicel koupe kominikasyon nan bouch bandi yo, nan bouch gang yo. Mwen lanse lide a, si n ka woule l woule l, yon gwo petisyon pou ke yo retire komin, paske tout zòn anviwònman sa yo se zòn gang yo ye, pa gen moun vre. Yo mande pou ke e konpayi sa yo, ou sonje dènyèman konpayi Digicel te nan peyi Jamayik te menase de jounalis oubyen de medya ki t ap bay gang pale. Men, bò isi a, yo wè l yon lòt jan. Gen moun ki di, lanse petisyon sa, m pa fò nan sa, men moun Facebook yo kòmanse woule sa. Natcom Digicel ba boukèt pou bandi. Ba boukèt pou bandi. Sispann fè live, sispann fè pale nan tele, kòmsi kominikasyon twò fasil pou nèg yo. Antouka degaje nou, aprè bagay pral vin bon, si l le fo y ap dedomaje moun, m pa konnen. Men la, ba boukèt pou bandi. Natcom Digicel. Ba bouket pou bandi natcom digicel komanse sa paske nan sa n ye la fò n ale byen vit e tout sak posib fò n ta fèl ok tout sak posib fò n ta fèl ok tout sak posib fò n fèl fò nou avanse fò ke nou degaje n pou nou rive.